Salut salut salut Bondye beni nou e kòm nan video pase a nou tap esplike ou kòman apot Amel Lafleur li sanse pran peyi a pou li la vèk levanjil lap mache de depatman an depatman poul wè kòmanl ka delivre nanm pou senyè a e aktyèlman nou nan zòn nou nan wout pou lagon nan gwo mòn gonayiv Nap avanse e apot la ou wè men machin li dèyè a e avèk ekip li ki ladann e kote nou ye la nou menm nou ansanm avèk pastè Hugues pastè e e frè Fragé nap avanse pastè Bernard nap monte mòn ou wè kijan wout la move nou pwale tout sa e fòn di nou a bèl distans la nan gwo mòn Gonayiv nou prale nan kote ki rele lagon. Wi wi gen lavi donk nou preske rive la nou pral rive nap kite ou fè rès pakou a ansanm avèk nou epi wap swiv tout rès travay yo tout rès sekans yo ki pral fèt ke Bondye beniw nou pral rive la tout alè. Wè aktyèlman apot la rive nan lokalite ki rele lagon e lè ou di lagon fò ta di son kote ki gen anpil labou fò ta di son kote ki gen marikaj di ke ap aprann nou se yon zòn pou pa gen dlo ditou e rivyè Yo pwale pou jwenn yon ti dlo, yon ti, yon dwoum dlo ap vann 500 dola ayisyen. Donk nou wè son zòn ki di men levanjil antre ladan. Nou rete kwè ke lè wout li ap fèt, sa se asanble a, nou ka wè ki make. sou nèt la, men ki pa t gen chans pou te rekonèt li. Men maten an, Bondye fè nou gras, li vin wè nou, a la glwa de Dye, e n ap pase l nan non Jezi. Bondye beni nou! Amen! Ou met chita nan non Jezi. Amen. M vin la dan dan le non presye de Jezi Kri. E m tande pale de ou depi lè Pastè Marceau te vin etabli la m te konnen nou la. M tap tann yon lè pou m pase wè nou. M tap tann yon lè pou m vini wè nou. M tap tann yon lè pou m vin fè konesans avèk nou. M kontan wè nou tout. E nou menm? Nou pa di m sa non. Yes e nou akonpaye de yon delegasyon yon delegasyon ki mikse de pò o prens e de gwo mòn de pò o prens e de gwo mòn Ki fè yon ekip ki vin gran, ki vin lagon. Nou vini se pou nou jistifye pawòl pastè Polyet tou toujou di nou, nou gen tèt. Amen. Nou pa pou kont nou pa bò isit. M desann yon bèl mòn pou m rive e m kontan sa. Nou vin la pou nou sipèvize, kontwole tout sa nou dwe wè pou nou wè, tout sa nou dwe konprann pou nou konprann. Epi pou nou avanse de lavan. Amen. Men lesansyèl m tap renmen tout sa w wè la midi pòte dwat la ap fè se pou lesyèl. Si nou pa sove tout travay sa yo anven. Nou tande sa m di la? Tout sa ou fèt la pou nou ka sove al nan syèl. Tande levanjil la, wè levanjil la, viv di levanjil la, an Jezi Kri, epi lè lè a rive, swa anlèvman, oubyen. Lèfini tou, m pral ban nou yon manda pou nou chase dyab ki nan mond lan daprè sa ou wè ki kenbe dlo a. Nou la? N ap lanse chak sèvis. Si nou lanse som, lanse misil nan mòn nan kote dyab la bay zòn nan blanch e lage dlo a. Avan m al la, m pral lage 7 misil nan syèl yo pou nou. Èske nou tout dakò la pou Legliz la konsakre tout. Men ouvriye Woman yo. Pèp la nou dakò pou legliz la konsakre. M ap sèvi ou paske w renmen mwen. Ou te ban m yon vi nouvèl. Mwen pa tan anyen, patron ou te jwenn mwen, ou te banm yon vye nouvel. Tristès, traka lavi, se pou sa ou te mouri sou kalvè. Dieu de tout de gras, mèsi enfiniman. M prezante devan ou ojoudwi, sèt aprè midi, avèk ministè sa seyan m konsakre ba ou. Vide lwil plase a kòm lwil de konsekrasyon pou l koule anba, pou l koule, pou l koule, pou l koule, pou l ap geri moun, pou l ap sove moun, pou l ap delivre moun, pou l ap onksyone moun, o Seyè. M remèt ministè sa a devan ou ki nan kominote a. Nan le presye non de Jezikri, m mande w ke ministè a enpoze l nan kominote a. O non de Jezi. Ke l sèvi yon gwo fa. O non de Jezi. Gwo, gwo, gwo fa. O non de Jezi. K ap klere, m rekòmande l ba ou. Resevwa pou nou. Le Sentespri avèk asistans dè zanj. Il en soit ainsi e nou deklare benediksyon. Aprezan dan le presye non de Jezi Kri, aprezan, aprezan, aprezan nou deklare regwoupman sa nan lagon de gwo mòn nou deklare l edip. Bonswa pastè mwen kòman ou ye kiyès ou ye silvouplè. Bondye beni w tou sèvitè mwen salye w nan non Jezi mwen se pastè Polyette Pierre Louis e responsab distri wo latibonit e mwen nan zòn labon ki son pati nan distri wo latibonit. de gwo moun ki viv abò isi avèk papa nou pastè Amel Lafleur nou vin konsakre legliz de Dieu Independant de la Porte Etroite nan zòn lago nou genyen depi 2020 nou genyen 2 zan depi nap evolye nan zòn sa e se feu pastè Masso e mwen menm tou sèvant ou ki te vini nan zòn nan ki te vin etabli baz la e kounya Bondye fè nou ap avanse kounya zòn. sa li genyen legliz de Dieu Demande de la porte etroite kap evwe ladanl a la glwa de Dieu e Bondye ap fè anpil mirak anpil mirak nan zòn nan anpil jèn fi ap delivwe anpil jèn gason lontan nan zòn sa wap gade la lè gen rara tout moun kite legliz yal nan rara men kounya depi legliz de Dieu Independante de la porte etroite vin rantre nan zòn nan tout jèn fi jèn gason chita nan legliz yo. Yo pral danse rara ankò, se youn nan gwo mirak Bondye fè nan travay sa e gen anpil moun ki te posede Bondye delivre yo a travè levanjil pòt etwat la a la glwa de Dye. Wi past mwen. Alò nou pandan nap vini an la, pandan Apot Amel Lafleur tap fè toune yo, nou estime ke nou te travèse anpil pakou. Kòman sa ye pou ou lè wap vini fè sèvis sa la? Lè nap vini, Bondye toujou ede nou. Nou toujou vini menm lè lapli tonbe, dlo konn desann, nou pa kapab vini, nou kite moun nan zòn nan ki fè travay la, nou travèse, nou pran tout pakou sa yo wè a, nou vini nan zòn nan pou nou vin fè sèvis a la glwa de Dye. Jeneralman kòman ou fè pakou sa? Sou machin, a pye, paske m wè l long. Anpil fwa nou fè yo a, nou fè l a pye. E nou fèl sou moto, pafwa nou fèl sou machin tou. A pye wi? Wi nou konn fèl a pye. Ou pa konn santi ou fatige? Bon, nou fatige men se pou le senyè nap travay. Sa sa di pou ou lame dip? Bon, lame dip son gwo gwo gwo gwo gwo bagay li ye pou mwen, mwen menm, e lame dip soti lwen avèm li fè anpil bagay pou mwen ki tap gaspiye dan le mond. Bon, e Bondye fèm rankontre avèk papam pastè Amel. Li fòme m, li mete m sou moun, e jounen jodi a, m kapab itil Lesenyè pou m ap travay pou Lamedip, nan non Jezi. Pandan pakou nan Lamedip, Jon ap eksplike m trajè sa yo la, paske nou nan lagon la, nou sot pase plizyè kote, e nou wè distans lan long pou ou parapò a kote ou sòti a. Sa pa janm rive ke w regrèt ou te fè pati de Lamedip? Non, Sa pa janm rive pou m regrèt paske m ap travay pou Lesenyè e se sa papa m, Pastè Amel, li envesti nan mwen menm e se li menm tou m ap bay nan zòn nan a la glwa de Dye, m ap delivre moun, rache moun nan men dyab e mete yo anndan lakay Lesenyè. Delivre e rache moun nan men dyab e ki pi gwo eksperyans ou fè? Èske ou ka ban nou youn ou de pi gwo eksperyans ke w fè? Bon, youn nan gwo. Eksperyans nou fè nan zòn lagon lè nou te rantre nan zòn nan lapli pat janm tonbe gon dyab ki kenbe zòn nan malgre nou te rele lagon men pa gen lapli ditou ladann e jou nou antre a nou lapriyè nou mande lesenyè Pou fè lapli, zòn nan jwenn lapli. E menm jou nou pile zòn nan, lapli tonbe. Lè nou prale pou nou rale se avèk gwo difikilte tèlman lapli tonbe. E depi lè nou fin kite zòn nan, anpil moun nan zòn nan ap temwaye travay sa, lapli, y ap jwenn lapli, jaden yo ap beni a la glwa de Dye. Se youn nan gwo eksperyans Bondye fè avèk nou nan zòn sa. E gen. On jèn gason tou ki te nan men dyab, dyab t ap maltrete l, ki te bòkò, Bondye fè li asepte Jezi kounye a, li delivre e l ap travay nan zòn nan pou Lesenyè, l ap preche levanjil, se youn nan gwo bagay ankò Bondye fè avèk li nan zòn nan. Èske depi lè sa a nou te mete l nan zòn nan lapli te tonbe a, èske sa vle di ke lapli toujou kontinye tonbe jiska prezan, li pa bay ratman jan li te konn ap bay ratman? Vle tonbe e chak fwa l pa tonbe ankò depi nou antre nan zòn nan lapli sot fè 2 mwa l pa tonbe la nou vini nan zòn nan la si w wè zòn nan fre la se nou menm ki te vin rekòmande lapli a pou l tonbe e l tonbe vre nan non Jezi e dyab la nan zòn nan li di pou l pou l lage dlo a. Se 5 moun pou yo bal pou l manje. 5 moun? Depi yo bal 5 moun, l ap manje, l ap, e, li fin manje moun yo, l ap bay dlo a. Men Lamedik menm di non, non o non de Jezi, pa gen moun k ap mouri, dyab la p ap jwenn moun, e se travay sa papa vin fè nan zòn nan la, dyab la p ap jwenn moun pou l manje, e dlo a ap pete. Nan non Jezi pèp la ap libere a la glwa de Dye. Semèn pase a nou te nan Nòdwès e nou wè ki valè pakou ke nou t ap fè e semèn sa ankò nou pa bò isi alò pa semèn pase 2 semèn de sla e konbyen baz nou gen bò isi a nou menm? Nou gen anpil baz nan zòn nan, nou gen anviwon de 13 baz. Legliz mè la ki bò li ye? Legliz mè a se gwo mòn li ye e nou gen Medip Moulen ki pa nan zòn nan men Tout prè baz Gomòn nan e nou gen pa bò isi ankò Edip Delagon papa vin konsakre maten an la e lòt baz yo se regwoupman e selil a la glwa de Dye nou gen anpil kote. Ok e eske ou panse kontinye mete legliz toujou oubyen nou rete nou santi nou bon la? Nou poko bon la nou konn nap kontinye nap avanse avèk Jezi nou fenk kare. Kisa w ta di pou. Okontrè, nan mwa k ap vini an nou gen pou nou rantre Basen Ble pou nou etabli yon baz a la glwa de Dye. Basen Ble li lwen bò di a. Kòman sa zòn Basen Ble a ye? Bon, baz Basen Ble, zòn Basen Ble a, e, se lè w prale Pòdepè, avan w pran Pòdepè, ou jwenn Basen Ble. Si w ta gen yon konsèy pou bay a chak Pastè ki ta vle vin afilye yo nan Lamedip, ki sa l tap ye pou yo? Bon, m ap di Lamedip, se avanse n ap avanse pou fè levanjil, pou nou tout al nan syèl. Tout pastè ki ta gen plan pou rantre nan Lamedip, w ap fè yon bon chwa, w ap fè yon bon chwa avèk papa nou, pastè Amel Laflè. Se nan syèl nou prale. Ede pou fè chwa lamedye ou fè chwa pou lesyèl a la glwa de Dye pou avanse pou travay pou wayòm Jezi Kris la. Ok tout pale ou m tande w pale de pastè Amel Lafleur pastè Amel Lafleur e m wè legliz la li an pay kokoye byen ke m wè pèp la li li nonbre e yo trè chofe e eske nou pa gen blan ki gen pwojè pou vin bati legliz sa pou nou? Non nou pa gen blan. Lamedye pa gen blan. Lamedye pa gen blan. Nou pa gen blan, nou sèlman genyen Jezi e n ap avanse avèk Jezi. Ou mèt wè lanp pay kokoye, men avan lontan w ap vini la, w ap kontan wè konstriksyon nan zòn nan, alaglwadedye, paske nou gen bèl teren, nou gen gwo teren, nou gen kote pou nou fè tout bagay nan zòn nan, alaglwadedye, e n ap travay pou nou kapab evolye, pou nou kapab evolye nan zòn nan, pou nou fè lamedya. Tip pran zòn nan a la glwa de Dye. Bondye beni w madan pastè. Bondye beni w tou. Mèsi. Ke Bondye beni w. Ke Bondye akonpanye ou. Mèsi. Amen.